Ah bon Mès wi frèm mès Pandan se la m gen ti mès mwen tou wi frèm Bèl ti mès mwen Yo M gon mès frè Lè m te piti frè Te yon Mwen ranmanse yon zaboka mwen pou m manje avèk yon ti pen frè M pa janm manje zaboka san m pa manje grenn nan non Oh Mesye pandan n ap pale Mesye pandan n ap pale de mès mesye Se lontan mesye m te tèlman gon mès mesye Depi w wè m ap fè manje mesye Gon moun ki vin frape pòt kay la. Kounya la m pran pòz map kriye bae bae la fèm mal kounya pou yal panse m pase m te bay ti san chen an konbyen chen an gwo bouch chen li mòde di kounya la mèt chen an parèt li banm mil goud pou mal panse anba kounya la m pa al panse vre monchè ou konnen o o map pase ti medikaman ladann bwè ti alpalid bae pa mouye l. Ebyen sa nap fè wap banm 50 dola ladann. Banm yon bon 50 dola menm. Lèm al lòt bò ankò lè chen an remòdem menn ma ba ou. Yo mezanmi pa ale pa ale pa ale Abòne a chama chanèl la mesye Paske gen anpil lòt bagay ki pral vini Bèl pwojè Bèl bagay Like Non like Yo pa di like Like Ahh like. Yo, ou konnen telefòn mwen an, ou konnen m toujou ap fè djòlè pou telefòn sa baz. Yo, telefòn nan tèlman bon baz. Sa gen? Sa rele Samsung baz. Verizon? Yeah, tèlman bon frè. Oh, dekwè a vanyen menn pandan m chita. Tank ou anba m chita lakay la, jan la, konn montay ki sou bò zòn sa. Ki jan zòn sa rele? Nò oubyen sid? M pa konnen ki jan li rele anba manman, anba papa. Nò li ye, nò li ye. Anba ok. Ou piti menm. Ou ka konn wèl nan zòn nan. Misye e pa twò wo. Men li mens. Li gon ti koulè klè sou li. E pi fon ti chèch bay. Ou pa konn misye e menm. Ba menm ba nan jan de moun sa wap di nan la non. An ok. Wap gen menm. Men. Ou t la la e fè. Rive pi devan. Mande pou li. Lap manje la. Ou wèl pi. Ou wèl pi. Yo yo yo Malo. An moun fèm an kò mesye. Sa gen la, a bay konsa mwa fè, moun moun tap chèche. M jwenn li wi. Bel projè Bel bagay like non like. Yo pa di like like. Ahh like. Bisous.